N ap kòmanse ak sit anba tab pou achte a. Pou sa, n ap akeyi Vanessa ki pral eksplike nou kisa pwojè sa ye, pouki nou te vin ak li, kòman nou reyisi fè l tounen yon reyalite e kijan ou menm k ap gade videyo sa kapab ede nou. Bonjou Vanessa. Bonjou Alen. Bonjou tout moun. Anfèt, pwojè anba tab pou achte a kòmanse an janvye 2019 lè Asosyasyon Ayiti Nou Vle a, Kontakte Asosyasyon Janagra a nan peyi Lend pou pwopoze l yon patenarya nan konbat koripsyon. A lepòk sa a, nou te nan mitan yon refleksyon sou meyè fason pou n konbat koripsyon ki pèmèt nou reyisi nan batay la. Nou te gade sa k ap fèt nan lòt peyi, tankou Singapou, Gwatemala, Rwanda, elatriye. Peyi an fèt ki te reyisi redui koripsyon lakay yo jistan yo tounen modèl nan batay sa. Tout peyi sa yo te gen yon bagay an komen, a yon moman done, gouvènman yo te deside apiye yo nan batay la. Nou pa t sèten ki jan nou te ka enterese gouvènman nou gen la a antre nan batay la. Koudèkont pa t sanble prese ak rapò sou kout kòb Petwokaribe a, Gouvènman an pa t sanble prese nan plis ak ankèt pou pwosè Petwokaribe a, pa t sanble gen anpil egzanp ki aplikab pou nou isit ann Ayiti. Epi nou vin tonbe sou mouvman sosyete sivil la nan peyi Lend sou yon odit sosyal ki fèt sou pwojè yo, menm jan ak odit kolektif ANVA, ki te kòmanse depi septanm 2018 yo, an menm tan ak jefò ki te fèt pou katografye lajan ki bay anba tab nan peyi sa a. Sa ki pèmèt popilasyon an, kèlkeswa kote li ye, denonse zak koripsyon k ap fèt ojoudejou. Se asosyasyon Janagra a, yon asosyasyon ki sanble anpil ak Ayiti nou vle a, nan jan li vle ankouraje patisipasyon sitwayen nan gouvènman peyi yo, ki te responsab katografi sa a. Janagra a te lanse inisyativ sa a nan lane 2011. Depi lè sa a, li vin yon siksè ki etidye nan divès inivèsite, tankou Harvard nan Etazini. Platfòm nan fè patenarya tou ak lòt asosyasyon sou tout kontinan. Sa te vle di, nou ka fè patenarya ak yo tou an Ayiti. Nou vin alòs aplike. Sa te pran 1 an echanj ant 2 asosyasyon yo pou nou rive premye janvye 2020 siyen kontra pou Ayiti gen platfòm pa l ofisyèlman. Men vin gen pwoblèm kowonaviris e tout bagay vin kanpe. Nan mwa jen, nou t ap travay sou yon premye tantativ lansman men te vin gen gwo pwoblèm an End, Sa ki te vin fè nou repouse dat lansman an ankò. Nan mwa novanm 2020, nou reyisi regle tout bagay. Gen kèk ti amelyorasyon ki ka fèt toujou, men sit la fonksyonèl. Nou envite tout moun ale sou anba tab pwen HT pou kòmanse ede ak katografi sa a. Kidonk, si m konprann byen, se ale sou sit anba tab pwen HT a pou denonse ka lajan nou bay anba tab. Men, apre, ki sa ki rive? Jan nou te di l la, sit sa la pou avantou katografye koripsyon, nan ki kote, nan ki enstitisyon li pi grav, pou n ka sou baz done sa yo, pouse pou plis transparans. Enfòmasyon sa yo ap disponib pou tout moun k ap batay kont koripsyon. N ap pataje yo an règleman ak enstans leta yo k ap batay kont koripsyon tou. Lè moun nan rive sou sit anba tab Pwen Achte a, l ap wè yon bouton Pibliye yon rapò. Lè l klike sou li, l ap mennen l nan yon paj ki pèmèt li chwazi ki tip rapò li ta renmen fè. Genyen twa opsyon. Premyèman, mwen peye lajan anba tab. Sa a se pou moun ki te reziyen bay kòb yo anba tab pou yo te ka jwenn yon sèvis. Dezyèmman, Mwen se yon sòlda limyè. Sa se pou moun yo te mande peye men ki refize. E twazyèmman, m rankontre yon fonksyonè onèt pou n ka klere limyè sou moun k ap fè travay yo byen nan sistèm nan. Se bèl bagay, men e si mwen ta vle ranpòte yon ka lajan mwen peye anba tab e m pa ta vle yo konnen se mwen? Wi, platfòm nan pèmèt nou rete anonim. Li pèmèt deside tou kilès ou vle nou voye enfòmasyon an bay, pase nou pap pataje enfòmasyon ou pa vle n pataje. E menm tout bagay ankò wi Vanessa, nap envite tout moun ale sou sit anba tab pwen achte a pou kòmanse denonse lajan yo bay anba tab pou peye pou sèvis legal peye. Nou tout gen enterè lite kont koripsyon. Nou tout, san zeksepsyon. Koripsyon limite kapasite yon gouvènman pou sèvi sitwayen l byen, paske li anpeche konstriksyon yon eta de dwa, bon enstitisyon piblik ak konfyans nan dirijan yo. Li aji tankou yon fren pou devlòpman. Li anpeche milyon moun rive viv yon lavi kote yo ka pwospere, kote dwa yo respekte. Kote sèvis ak anplwa disponib. Kote y ap viv nan diyite. Kote ki gen koripsyon, demokrasi menase. Lavi nou menase chak jou. Se pou sa, nou tout dwe patisipe nan denonse koripsyon nan peyi a. Pou fè sa, rive sou anbatab.ht epi pataje eksperyans ou. Moun pap konnen se ou, men nou tout ap ka wè ansanm ki kote koripsyon an pi fò nan peyi a e kijan nou ka batay kont li.